Mwen di omaj avèk konfrè nou, zanmi nou, vwazen nou. Antan ke anplwaye OAVCT anèks de Petyonvil, nou pote solidarite nou pou nou di konfrè nou, nou nan kè nou. Nou konprann sa yo te vo, sa yo te itil nan Petyonvil, paske avèk yo menm omwen nou te konn mache an sekirite. Men jodi a, se Bondye sèl ki kapab di yon mo pou nou. Men nou di yo ale an pè ke nanm yo repoze merci. Bon sa ke mwen menm mte kapab di kò frèm yo kouraj paske lavi a se yon lit yo se konbatan yo pa gen dwa pou bese lè bra okontrè se pou yo bat pou jistis pou frè nou yo k mouri an demen si Dye vle kapab jwenn jistis pou sa pa repwodui pou lòt yo pa mouri nan kondisyon sa map voye yon mesaj bay gouvèneman an. Pran pitye de pèp ayisyen. Jodi a si pat gen pèp yo pa tap la. Jodi a nou vle nou tout ayisyen an nou pote men nou. An nou kolabore pou nou kapab chanje peyi a paske ayiti se pou nou se nou k pou chanje l avèk tèt ansanm linyon na va rive chanje peyi a mèsi. Kafè yo paka jwenn jistis paske es leta leta ki koz jodi a kòman nou kapab twouve nou pou chak lè nou gen kèlke polisye ki pran inisyativ pou yo konbat bandi. Pou yo mouri sak ki koz se leta nou di leta panche voye zye bay pèp ayisyen merci. Map di polisye yo ke yo pa pou kont yo, mwen toujou prezan, mwen toujou la, mwen tande doleyans yo, mwen pa dòmi sou doleyans yo. Donk, m ap toujou la, itilize ora m pou m kapab pale avèk polisye yo, pale avèk moun ki dwe tande polisye yo. Paske polisye yo trè vilnerab. Yo lage polisye yo nan savann san akonpanyeman. Polisye yo santi yo pou kont yo. Polisye yo pa santi yo an konfyans. Paske lè gen yon chèf de twoup, fòk polisye a li menm li santi ke li an konfyans avèk moun ki responsab li an. Donk jodi an. Ba kad lapolis lan pa gen konfyans sa jodi an. E nou menm anndan enstitisyon an, asavwa polisye yo, yo sipoze sere lèran pou yo bay pinga pou yo di nou menm nou p ap mouri nenpòt kòman ankò. Donk mwen vrèman te apresye sa paske yo vrèman mande pou mwen donk mwen vini, mwen senpatize ansanm avèk yo e m konprann fistrasyon yo, mwen konprann detrès yo donk antanke yon manman pou yo M pa ta ka rete endiferan san ke M pa ta ka rete endiferan san ke mwen pa vin jwenn yo, paske yo ouvri bra yo ban mwen, mwen te oblije fè lè nesesè pou m kapab rejwenn yo. Se pa premye fwa polisye ap tonbe papa. Jodi a, polisye yo ki nan lari a, asavwa bakad lapolis lan, moral yo a 1. M ap repete l. Polisye yo ki nan lari a, moral yo a 1. Donk si moral on polisye ki pote zam a e, sa vle di atann nou a nenpòt ki evantyèl. Peyi a dwe atann yo a nenpòt ki evantyèl. Se pa mwen ki di l, selon sosyològ yo, selon psikològ yo, moral polisye yo a e, sa vle di tout kondisyon reyini pou polisye yo menm yo komèt dè zeka anndan enstitisyon an. Jodi an, m ap kite lapolis lan Sou nòt sa. Depi wap panse a moun kap gen pou jije w pou aji, ou pap janm twouve w nan obligasyon pou w repouse aksyon malonèt ke wap sibi a. Donk polisye yo dwe konprann jwèt tout ti vis, jwèt mèt dam ke moun ki gen vis ap jwe ansanm avèk yo. Paske fòs la se yo, se yo menm ki fòs la. E pa gen moun ki ka kanpe devan fòs la. Donk mwen vle ke chak grenn polisye ki nan lari an mete sa nan tèt yo. Jodi an, yo pa pou kont yo. Mwen menm pèsonèlman, mwen la, antanke premye premyè kòdonatris jeneral premye sendika anndan lapolis lan, jodi an, mwen te pase wè tout polisye nan komisarya Petyonvil. E m trè kontan pou akèy chalere ke yo ban mwen. E m santi m vrèman fyè e m ap toujou bò kote yo san mank. Donk nou te la depi maten, nou te wè ke wo eta majò lan li te la, yo te fè le devwa yo deplase, pou yo te vin pran doleyans polisye yo e vin chèche konnen antre giyimè yo te vin chèche vin pran rekeyi plis enfòmasyon pou konnen ki jan sa te e ki sa ki pase. Donk yè nou te la yè, jodi an nou la ankò, nou te vin akonpanye polisye yo e n ap di nou la. ke SPNH 17, nan moman map pale a la, sèvis de kominikasyon, sekretarya SPNH 17, de konsèy avèk avoka nou yo, yo ap pral ekri enspeksyon jeneral pou mande pou pran mezi kontre komisè Aladen ki te responsab komisarya e DDO 1. E ke DDO te la, komisè Aladen te la, lè tout mesye yo ap rele, y ap mande sekou. Pa gen youn ki te vle pote sekou. Lòt polisye ki te la, ki pa t menm t ap travay, ki vin la, ki tande bagay la, ki vini pou vin bay polisye yo èd pou al retire yo. Tankou m pa p janm kapab bliye fraz sa, deklarasyon Luc Eliezer t ap di. Polisye yo, Mesye, m konnen nou konn batay, m konnen nou ka batay. Mwen genyen yon timoun ki genyen 3 mwa. Èske n ap kite m mouri, mesye? Vin ede m non. Men nèg yo ap avanse sou nou, men yo anvayi nou. Ebyen, Komisè Aladen pa t vle bay zam pou mesye yo al sove nèg yo. Le pli tris nan tou sa, se ke li ale nan Armeri an, li ouvè kazye pou l montre ke pa gen zam. Lè polisye yo ap pèsiste, pèsiste, pèsiste. Se lè sa a, l al ouvè machin ni, e machin ni te genyen senk zam ladan l, senk fizi, senk am long, senk manch long, ak tout minisyon ladan l. Kidonk, li kite polisye yo mouri. Sa vle di ke non sèlman li fè, li komèt enfraksyon paske li pa t al ede polisye yo, li pa t pote sekou avèk polisye yo, ki se frè dam yo, e yo di nou akademi, Ou te mèt pa an inifòm, ou nan lari, ou jwenn yon moun ki gen bezwen yon èd, etanke polisye fò w ba l èd, fò w pote l asistans. Ou pa pote l asistans se yon enfraksyon ke li ye. Li komèt enfraksyon an, sa fè youn, e dezyèman, lefè ke zam yo te nan machin nan, li pa t vle bay yo, se yon ak de konplisite. Kidonk. Nou menm andedan SPNH 17, nou mande e n ap nou kòmanse ap ekri la nan moman an, Enspeksyon Jeneral non sèlman pou sezi dosye a e dezyèmman pran mezi kontre tou lè 2 responsab sa yo ki se CPA e DDO. Ki mezi dasistans DDO pwomèt avèk fanmi viktim yo? DDO pa pwomèt ankenn anyen, DDO pa ka pwomèt anyen tou, sa pa nan nivo l. Ok, sa se nan nivo, nan pi wo nivo enstitisyon an. Ok. Donk. Bon, DG te voye reprezantan l, reprezantan yo vin la, yo tande doleyans lan e doleyans yo. E polisye yo toujou rete mordicus paske yo di ke e nou menm nan nivo SPNH 17 avèk yo de konsè avèk polisye yo nou akòde enstitisyon an 3 jou fran pou l pran tout mezi epi pou tout bagay nan komisarya a ap retounen nan nòmal yo. Bon, sekirize kanaval lan li rantre nan kad travay polisye a. Ok, se òdinèman se konsa l toujou ye, konsa l toujou fèt. Donk, sa ka rive ke polisye yo gen dè gòy, yo gen fristrasyon, ou wè sa m di w lan, men sa pa ka anpeche ke pou yo fè devwa yo. Ok, fòk yo fè devwa yo. Sa ka rive ke Nou tèlman ap kriye, nou tèlman ap mande, nou tèlman ap di men ki pwoblèm nou gen, men sa n bezwen, men sa n bezwen, men sa n bezwen pa okipe nou, kounye a n kapab chwazi e pran desizyon swa pou kanpe travay pandan yon sèten tan, la ankò tout enstitisyon pa p ka kanpe travay ok, donk l ap fèt gradyèlman jiskaske l ka rive a 100 pousan si yo pa okipe nou èske w konprann? 3 jou a pase anyen pa fèt, De konsè avèk polisye yo, n ap toujou rete avèk polisye yo. L ap pran lòt nivo. Jodi a se komisarya a ki rete inaktif, se polisye yo ki pa vle travay, ki pa al travay, ki pa ka nan lari, yo fristre. Enben l ap vin pran lòt nivo. Kounye a se lari an n ap pran. Osi senp ke sa. M pa panse sa non. M pa panse sa paske komisarya yo gen efektif. Baz yo gen efektif ok lè n di baz yo sètadi tout inite yo gen efektif donk se yon pwoblèm ki pli wo ki rete o nivo de wo eta majò lan ok ya se sak fè se lin dè rezon yo te di se lin dè rezon ki fè ke ehe. 1, N, yap pran, yap, 1, N, jan n sot di talè a, yo sipoze dechaje yo de responsablite yo. Ou te dede yo, ou pa dede yo ankò. Te CP la, ou pa ka CP ankò. Sa se youn. E dezyèman, fò y ale enspeksyon jeneral. Enspeksyon jeneral la fin fè sa l gen pou l fè nan nivo l paske fòk, fòk ke e, e, e, administrativman bagay yo fèt an, e, e, e, e, e, fòk ke e desizyon entèn yo, yo pran. Oke? Izolman, m pa byen konnen. Apre sa, apre sa, jan n sot di an, selon sa lalwa li menm li prevwa pou konplisite e answit refi dapòte dasistans a yn pèsòn an danje, si pou l ale yn penitansye, fòk li ale penitansye e se pou sa n ap goumen. Wi, te gen operasyon. Te gen operasyon. Ok? Et sesi, nou te di l yè, nou te di l yè, e E sak fè nou sitou mande pou komisè lan li kapab kloure paske klas Stanis li te an kominikasyon pèmanans avèl sou yon nimewo 20 37 ki fini pa 20 37 li te an kominikasyon avèl donk kounya la pou yap fè de echapatwa pou yap retire kò yo pou yo di ke yo pat pat gen operasyon se te afè pèsonèl yo e menm si se ta afè pèsonèl yo eske Yon polisye pa gen dwa al pote asistans avèk yon polisye ki an danje. Bon nou ka pote asistans avèk de sitwayen, nenpòt ki sitwayen ka pote asistans avèk yon sitwayen parèy li an ki an danje. Kannetil de yon polisye parèy, yon polisye avèk yon lòt polisye? Donk, e, e, ò se te yon operasyon bèl e byen planifye. Moral yo a zewo paske Tou senpleman, yo poko wè komisè Aladen e answit e dede yo. Nou pa p kouri ale nan penitansye, kòmanse nan izolman. Ok, se sa yo toujou fè pou ajan yo, se sa pou yo fè pou ni moun ki wo grade yo tou. Bon, fò n fò n di w ke nou te gen chans nou asiste avèk yon rankont ke ki te sòti nan wo eta majò lapolis la pa rapò avèk sitiyasyon ki te genyen nan komisarya a depi aprè lanmò 4 polisye nan komin Petyonvil. Ebyen nou te fè le devwa nou menm antan ke Synapoha a e nou te kontribiye tou pou pèmèt ke rankont sa a li te rive fèt paske te gen anpil pale anpil pa rapò avèk Wi ou non eske ap resevwa delegasyon an li te vini deja yo te repousel ebyen nou te sèvi de pon paske sa nou ka jwe yon wòl ladanl tou paske antanke sendikalis se nòmal si gon pwoblèm nan yon komisarya se nòmal pou nou kapab aranje nou pou nou te kapab jere sa. E byen bon, rankont la fèt, doleyans yo ale, polisye yo pale, responsab yo pale ansanm avèk yo. Ki donk gen de rapò ki pral fèt pou yo konnen ke nan pi wo nivo a, kòman ke yo pral petèt rezoud kèk pwoblèm ke polisye yo gen pa rapò avèk revandikasyon yo. Ki revandikasyon polisye yo? Bon, gen yon gwo pakèt bagay ke polisye yo mande. Polisye yo mande chanjman responsab komisarya ki Saladen. Polisye yo di yo pap travay avèk DDO 1. Polisye yo di konsa ke fòk omwen komin Petyonvil gen yon blende ki apateni avè l. Polisye yo mande plis materyèl. Pa egzanp, zam, katouch, jile, kas, yon seri de bagay ki pou pèmèt ke lè yo nan operasyon. Fòk genyen yon responsab ki vini la ki se yon lidè pou kapab jere komin komisarya a. E sa fè ke nou remèsye eta majò lapolis la ki te konprann ke nesesite ki te genyen pou voye yon delegasyon vini la a e nou swete ke direktè jeneral lapolis la li vini pou li kapab kontinye pale ansanm avèk polisye yo. Ki sa ki soti pou polisye ki yo menm viktim yo? Ki desizyon ki soti? Bon, m panse ke gen de desizyon k ap pran pa rapò avèk fanmi yo selon sa chèf kabinè direktè jeneral la fè fè yo konnen. E nou menm nou pral gade tou kòman yo pral akonpanye madanm polisye yo. Nou konnen ke gen yon dekrè ki te sòti le premye jiyè ki sot pase la a, ki te genyen yon ansanm de bagay ke yo charye pou vini an èd avèk pitit polisye yo, avèk madanm polisye yo. Nou menm nan Synapoh a, nou pral make sure ke doleyans madanm polisye yo pase, e sa k genyen ki pou fèt pou ak. ke yo fè yo. Komisarya rete ap rete fèmen pandan 3 jou puiske yo di yo ba nou 3 jou fran si pa gen anyen ki fèt polisye yo pa pou tounen sou pòs. Mwen m panse ke rankont la se yon opòtinite pou yo kapab rezoud sa gen pou yo pou yo rezoud yo. Kapab toujou gen bagay ki pase men fòk gen chita pale k fèt pou n rezoud sa n genyen pou nou rezoud yo. Wi nou konnen ke polisye yo fristre, men fòk gen yon espas tou ki pou fè negosyasyon yo pou kapab rezoud sa genyen pou rezoud yo, paske komisarya a li pa ka rete fèmen, fòk o mwen ke gen travay yo ki fèt. Kòm delegasyon an vini la, yo prale avèk doleyans yo, nou menm nou note sa ke yo di yo, nou pral gade ki sa ki pral fèt.